Bonswa bonswa bonswa bonswa bonswa sa gen sou chanèl la la maten an la nou vin pale pou moun kap pede touse dri yo pou moun kap pede touse dri yo la men kisa wap bezwen Wap bezwen 3 grenn ze ranchi, wap bezwen yon maka padou, wap bezwen yon grenn sitwon, wap bezwen 3 grenn sèl, wap melanje yo, wap fè yon bèl dòz, lè fini wap brèl pandan 3 jou. Pou moun kap pede touse kouhouk kouhouk yo, nou konnen la Ayiti la depi w touse la, tout moun kantan kouri, yo kantan konnen se viris ou genyen. Anben, n ap di ou, si w ta bezwen geri anba tou sa, ou gen dwa ale fè remèd sa, paske li bon pou tous. Pou moun k ap pede touse yo, m ap reprann ankò, w ap bezwen twa twa grenn zoensi, w ap bezwen yon makapadou, w ap bezwen twa grenn sèl, w ap bezwen yon grenn sitwon, w ap fè yon bèl dòz, w ap bre l pou tous. Nou konnen map salye tonton mwen asasel map salye baz sasel la la nou konnen map salye baz matinik la anpil moun fanatik tite yo yo la map salye nou thank you ok nou konn sa liye deja si tout fwa nou ta jwenn mi sa la nou konnen gnyn moun la tap pede touse tap pede touse kouhouk kouhouk nou gen dwa ale pataje mi sa la avek yo paske Nou konnen la, remèd sa la li bon pou tous. Nap di w de tout fwa ou jwenn mes sa la ou gen dwa pataje l avèk moun kap pede touse yo, avèk moun ki bezwen remèd pou tous. Ok se te tito w la ki te pase sou chanèl la la vit fè, nap retounen lòt semèn pou yon lòt videyo vit fè. Bizou tout moun koupe kameraman nan. Yes!